Nan ki sikonstans kay ou te boule? Nan sikonstans kay mwen boule? Wi. Kay mwen boule te gen tire. Mwen te toujou rete nan zòn nan. M te konn al vire, m pa ka al vire ankò. Vin gen tire, m pa ka al lavil. M pa gen anyen pou m bay pitit la. Gen defwa pitit la fè jounen konsa. E kache nou kache kò nou andan m pa ka ret andan kay epa m nan. E yon moun ki gen bòn volonte ki te ban nou fè yon adesant andan yon kay. Andan yon kay dal. Kounye a, yon samdi, tire tire, pandan nèg yo vin antre yo mete dife, menm kote a m pran pitit mwen apiye atè. Tou sal, m pa t gen anyen. Ni mwen menm, ni mari m, nou tout te pye atè. Nou kouri. M vin ateri Klèsin. Lè m rive Klèsin, yon moun ki ban m fè a desann lakay li. Kounye a m wè apa lakay pa granmoun, m tounen pou m vin gade sa k ap fèt. Ah ok. Se ki kote w ap viv kounye a la? Mwen menm? La m ap viv wi, a desann m fè pa yon moun. Sa vle di depi lè gè a se la desant wap fè, kòman nou manje e tout sa. Moun ki gen, lè moun pase, gen moun ki konn pase yo wèm avèk pitit la sou ponyèt mwen yo konn banm yon 50 dola ou 100 dola. Men kisa ou te konn vann ou te konn pran lari an? Mwen te konn desann lavil, mwen te konn al vann ti kawòt, ti tomat. Ok men timoun nan li menm li pa al lekòl. Pitit la pa ka al lekòl tout bagay li yo boule menm rad sou po l boule. Men nou wè kounye a espas la vid, nou wè tòl yo atè a e nou pa konte fè anyen pou nou ta rekonstwi kay la. Kay la se pa pou mwen l te non se afè mwen li te afè mwen. Men kisa mèt kay la di nou lè kay la boule. Mèt kay la poko di nou anyen. Li pako di nou anyen? Non. Sa vle di nan moman la nou pa gen kote pou nou dòmi? Non. Nou nan lari. E lè lapli tonbe, lè sò? Lè lapli tonbe, kote e se yon plas anlè a m konn dòmi lè lapli tonbe. Pa gen prela, pa gen anyen, m chèche atè a, m kouche. Ok, ou di ou te anfème kay la, konbyen tan ou te gentan gen la nan moman ou mouri? M te fè nan pòt 3 zan ak peye. Ok, men nan peryòd la, zòm nan ta pral bout? Non. M te fenk peye. Men kisa wap mande jounen jodi a? Map mande èd. Moun ki kapab ede m pou yo ede m. Mande èd si yon moun kapab ede w pou yo ede w? Wi. E si tout fwa. Nan pitit sa papa, m ap okipe avè ti patnè a m vin jwenn a Saint Mary. Papa l pa ban m pou li. Epi plis vin viv. Maladie 27 ans. Pale fò pou mwen. Mwen gen yon sèl pitit ak madanm mwen. Epi pa 17 ans mwen tap viv la epi atak doulè a nèg bèlè a met sou Lino. Nèg yo arive boule kay mwen jis map viv nan sitiyasyon ki difisil. Mwen map viv nan sitiyasyon ki difisil akoz map domi nan lari a madanm mwen ak pitit mwen. So mwen ta vle ke pou yon moun ki otorite jis yon moun ki te ka fon bagay mwen. Jis fè l mwen pa neglije fè l mwen paske map viv yon sitiyasyon ki trajik ki difisil tou an menm tan. Ok depi atak la wap domi nan lari se ki bò? Sou fò nasyonal dèyè kazèn la sou fò. Men di nou oparavan ki aktivite ou te konn mennen tout sa. Mwen m se bòs mason m ye. Ou konnen depi peyi a konsa komsi pa gen travay komsi yon jou konsa. Konprann? So, pa wè kòd m ba yo trè difisil pou mwen. Ok, konbyen pitit ou gen ou di? 2 pitit. Kòman ou fè pou w viv ansanm ak yo pandan peryòd difisil sa a? Bon, kanmenm nou viv. Konprann? Kanmenm nou viv. Mwen depi Ayisyen nou, nou reziyen nou. Nou nan peyi nou, nou wè jan sa ye kanmenm. Map viv. E madanm ou kote li kisa l fè li pa gen komès tout sa. Non li pa gen komès. Men nan moman gè a te eklate a ou di kay ou boule ou pat rive sove anyen nan kay la? Non m pa rive sove anyen sof m soti a rad sou kòm sèlman e madanm mwen e pitit mwen. Men ki gwoup ou di ki boule kay ou a? Ant lè 2 gwoup gang yo, ant nèg Bèlè a nèg Solino, kay mwen arive boule men m pa gen la diferans antre yo menm kiyès. Paske lè a mwen te jis sove, m pa t ka rete. Ou pa t ka rete? Wi, men madanm mwen. Ok. Epi apre sa, kisa w ap mande otorite yo dirèkteman? Bon, jis, m pa ka dòmi nan lari a. Jis m ap mande moun ki, moun ki gen bòn volonte, si yo ka fè yon bagay mwen, fè yon bagay mwen paske m pa ka ret nan lari a. Se kòmsi lè lapli, e lè lapli a pase, moun ap fè ti dòmi, ap fè lòt bagay sa yo. M ap viv yon sitiyasyon difisil. Wi, ou di ou se bòs mason, men si toutfwa yon moun ta gen yon chantye ki ouvè, piske w se yon pwofesyonèl. Men se atravè dè manipilasyon, dè nèg ki fè dè rapò, dè dosye yo mete sou mèt Bertho. Mwen menm dosye nèg zam m pa antre ladan l. Mwen menm m gen plis de 15 ans ke m konn mèt Bertho. Mèt Bertho son envestisè, son homme d'affaires au niveau de la commune de Kafou, youn nan nèg ki gen pli bèl otèl nan komin Kafou a. Lè misye ta pral pran job sa, m te di atansyon, Ou pral pran djòb la men lap kite djòb la wap kite yon gou amè nan bouch ou. Men pa bliye ke lè mèt bato pran djòb la te gon jenòm anndan palè nasyonal yon gwo yon gwo chat bèl po o nivo nasyonal palè nasyonal ki mande misye 1 milyon de goud chak mwa misye te di a monchè pa rapò de pwoblèm povrete ki gen anndan peyi a m pa ka pran resèt peyi a pou m ba ou 1 milyon de goud chak mwa e ben kisa l ye Aprè lè misye pa minis jistis lan, te gen jij Walter ki te tande mèt Bertho sou dosye zam Pòdepè a. Tout moun konnen ke yo te arete mèt Roberson efektivman ki se manm kabinè mèt Bertho. Men mèt Bertho, mèt Dorcé Bertho, li arete Robenson, li menm li di ke ke lajistis fè travay li pa gen anyen ni de prè ni de lwen nan dosye sa. On nèg ke n gen anpil konfyans, gen anpil kredibilite, pa kite pèsòn moun enfliyanse sa ki rele dcpj. Jodi a, lè n ap konstate Martelly ki fon deriv, on pakèt deriv anndan peyi a, ki kraze Ayiti, ki mete gang patou, ki mete zam nan tout gang anndan peyi a, jodi a poutèt li gen yon ti koulè klè, li gen fanmi l ki gen sa ki rele ti zye vèt, yo pa janm keksyone l lan, jodi a nèg yo bezwen fini ansanm avèk on Mèt Bertho. Yon nonm ki sòti nan mas pèp la, ki sòti ansyen elèv Ecole Nationale de Thor au niveau de la commune de Grafoux, nèg yo vle destabilize l. Jodi a ke kòm nou menm n ap fè politik, nou vle lanse yon mizangad bay tout moun pou n di dosye mèt Bertho a, pap pase a la deriv. Okontrè nou menm antanke sitwayen o nivo de la komin de kafou nou pote tout solidarite nou pirman moral pou nou di atansyon ti magouyè nan palè nasyonal sa yon ranpè li pase tout pouvwa li pase lavalas li pase phtk li ranpe nan piye aristid aristid te manke touyel se egzil li te pran Jodi a privè li pase privè, jodi a poutèt li te mande ansyen minis jistis lan 1 milyon de goud poutèt pat ba li l, li vle enfliyanse responsab baf la o nivo da dcpj. N ap di ke avèk jij Walter pran responsablite w, dayè nou kwè nan ou menm jij Walter, ou tande minis jistis lan, ansyen minis jistis lan, li klarifye dosye a e w ap trete dosye a avèk bokou de pwofesyonalis, Antanke yon òm jidisyè, jodi a, m pa ka konprann, ou pase lòd, ansanm avèk la dcpj, al travay sou yon rapò ki byen ekite, ki byen defini, jodi a mwen se menm, rapò sa poko menm jwenn jij denstriksyon an, rapò sa rete nan lari. Jodi a n ap di atansyon, an n pa desann dcpj nan nivo atè a. Paske se sèl enstitisyon nou bay valè anndan peyi a. Jodi a m ta swete ke dcpj pran responsabilite yo. Se nan optik sa, nou fè konferans de près sa, nou di la kesyon pwoblèm ensekirite a, se pa yon dosye, dosye zam ap trete nan lari. Okontrè! Minis jistis la pa ka imilye konsa! Nou menm nou pran responsabilité nou. Si nou ta imilye se Martelly pou imilye. Se Martelly ki vakabon, se Martelly ki vakabon, ki delekan, ki vwayou. Paske Mèt Dolce pran tan pou l etidye. Mèt Dolce son entèlèktyèl rafine. Paske lè Mèt Dolce te lekòl, Martelly se kokayin li tap fimen. Jodi an, m kwè ke tout moun konn dosye Martelly kòm on vakabon, kòm on delekan, kòm on vwayou ki kraze Ayiti. Se nan sa ke nou fè konferans de près sa. Nou pran le swen, o non de la koalisyon nasyonal, pou nou remèsye lèzami de laprès.